Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm big up a tou lèjan ki son an ayiti e lèjan ki sont a letranje se parti pou sète nouvèl emisyon renòl dib jilbè bidjo ak cherif abdala sanksyone pa le kanada 3 majòjon nan sektè prive a nan peyi dayiti kanada manyen yo fò. Kanada anonse lendi 5 desanm 2022 an li mete sanksyon sou nèg sa yo ki reprezante pwisans nan sektè prive ayisyen an. Nan sans sa, tande byen, Cherif Abdala, Gilbert Bigio ak Renold Deeb, ebyen yo entèdi moun sa yo pou antre nan peyi Kanada. Byen moun sa yo genyen sou sòl Kanada a, ebyen yo jele yo. Yo. Pwente nèg sa yo di dwa kòm kwa yo itilize pozisyon yo pou alimante gang ame ki ap teworize pezib sitwayen nan peyi Dayiti. Se yon kout bale Kanada nan sektè afè ayisyen an apre nèg politik yo tankou Michel Martelly, Laurent Lamothe, Jean Henry Céant, Rony Célestin, Richard. Lenin, Hervé Foucan ak Gary Baudon. Ekoute byen! Twa nèg sa yo, se non moun pa ka site fò nan peyi Dayiti. Men, jounen jodi a la a, Kanada li menm li frape yo fò. Le fèt ke nou pa ka site non yo fò nan peyi Dayiti, paske nèg sa yo bra yo long, yo fè sa yo vle, yo gen kontwòl tout bagay nan peyi an, se yo ki fè e defè, ben ekoute, ces hommes là, ils contrôlent. le secteur. Sa vle di, nèg sa yo fè e defè. Imajine w nou toujou tande sa k ap pase de Cherif Abdala. Se kòmsi s on nèg ki pran grif li, s on malfini ki fouye grif li anndan vyann poul la epi poul la pa ka fè eyap. Ebyen n ap vini pi devan. Gilbert Bidjo se asyeri Dayiti ak anpil lòt kichòy ankò. Renold Dib on l konnen. Ebyen nèg sa yo, yo frape yo. Kounye a la, lefètke. Nèg sa yo anba sanksyon, men son fason pou yo di ke ben mesye sa yo nou fè twòp ak ti peyi sa paske peyi sa nou fè l pase twòp mizè. Jounen jodi a la a regarde byen Michel Martelly frape par sanksyon peyi Kanada. Roro Nelson rive on kote li malad li byen mal. M gen presyon ke peyi sa gon lè l ap rive se li menm k ap pran jistis li pa rapò ak soufrans moun yo fè l pase, nèg k ap dirije l yo fè l pase. Eske nou konprann? Jounen jodi a la a, ebyen, Kanada li menm, li frape ankò. Men n ap tann suit yo. Paske gouvènman ayisyen an, gen anpil moun k ap di pou gouvènman ayisyen an kapab arete moun Kanada sanksyone, e baw! E baw! Nou ko gen peyi pou arete moun sa yo? Kòmsi nou panse Leta ayisyen kapab al fè demach pou arete moun sa yo? Epi tou, Leta di li menm, li pa genyen dosye nan men l. Paske ke le fèt ke Kanada enpoze sanksyon kont yon seri de pèsonalite politik, de jan ki nan sektè prive de zafè la, ebyen fòk li genyen dosye konkrè. Sètadi, le Kanada li pa transmèt bay otorite ayisyèn yo dosye ki konsène e sanksyon yo enpoze kont otorite sa yo. Sa vle di, se de bagay m ta kapab di ki fèt de manyè senbolik. Donk pa gen de papye ki ekri, pa gen de dosye gouvènman ayisyen an resevwa. Brèf. Lapolis arete yon gwo chèf gang nan Savyen. Lapolis Nasyonal Dayiti anonse dimanch 4 desanm 2022 an li mete men nan kòlèt Jean Sylvain nan kad yon operasyon li mennen nan maten nan Moro Dwèt, yon lokalite Petite Rivière nan Lartibonit. Endividi sila li gen 27 lane. Yo prezante li kòm yon manb enfliyan gang Savyen k ap simen latèrè nan vale Latibonit. Orijinè Grand Saline, Sylvain jwenn arestasyon li pa yon patwouy polisyè nan Sen Mak, daprè sa enstitisyon an fè konnen. Antretan, n ap mande lapolis pou al founi je gade nan yon zòn ki rele Pak Chwal, sinon on peut dire Pak Cheval. Se nan depatman Latibonit. Paske zòn sa a m ta kapab di nèg Gran Grif yo se tèren chas yo. Nèg sa yo vini, yo etann m ta kapab di teritwa ki sou kontwòl yo. Sa vle di zòn sa a li fè pati teritwa ki sou kontwòl yo. Ebyen nèg sa yo m ta kapab di se touye y ap touye moun. Y ap fè anpil ekzaksyon nan zòn sila a. Donk lapolis gen anpil bagay nan men l. Ekoute byen. Jounen jodi a la, si lapolis an difikilte, fòk lapolis kapab gade yon seri de ansyen prezidan nan je, ansyen dirijan nan je pou di, ekoute, se ou menm ki mete nou nan sa nou ye jounen jodi a. Paske, tande byen, lè gang 400 mawozo t ap fòme, te gen alèt ki te lanse pa bò kote yon ansyen senatè pou di ke gen yon gwoup de gang ki anviwon 15 jenn gason ki ap fòme o nivo de Lakwadèboukè. Poukisa? Otorite yo pa t deside pase a laksyon pou te kapab touye pwojè sa nan ze. Ebyen, nèg yo kite 400 mawozo a vin 400 mawozo tout bon vre jiskaske nèg yo rive nan moman y ap simen latwoublay, y ap simen latèrè, pwoblèm. Gen anpil nèg lapolis te sipoze negosye avèk yo pou omwen yo te yon kote menm lè yo t ap chache yo. Tande byen wi! Men, pou yo te kapab toujou bay sèvis. Pa egzanp, lè w pran yon nèg tankou Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Barbecue, yon operasyon mal pase, epi Barbecue vin bandi, e pa vre? Paske li menm li te defann tèt li paske li pa t vle mouri. E mesye, ranmwa fou ou saj, kèlkeswa kondisyon an, yon moun, si w wè lamò anfas, ou wè w ka sove tèt ou, se de twa moun ki pou mouri. Se lejitim defans. Ben, ekoute! Sa se mal pase paske on apèl sa bavure policière epi yo mete manda kont li epi yo arete l. Men tande banm di w Barbecue sa te kapab sèvi lapolis paske kant Barbecue nan tèt yon operasyon policière ebyen bandi gen anpil pwoblèm. Men elas nou oblije kite l al nan bandi kounya la l ranfòse ran on seri de gwo bandi ki ap bay anpil pwoblèm dan la repiblik. Brèf se konsa. Men, n ap mande nou menm yon fiksasyon tout afè patikilyè pou zòn sila a nèg gran grif yo ap frape. Paske pa bliye, lè lapolis arete yon bandi, m ta kapab di sa se 1 pou 100 nan repons ki ta dwe bay. Paske tout peyi Dayiti bloke. Kounye a la a, m ta kapab di tout, si w nan Pòtoprens, pa egzanp, le gran Sid, difikilte. Le departeman de l'Artibonite, sètadi le gran Nò, difikilte. Pou w ale nan centre, ankò pwoblèm. E si w anvi pran yon machin pou w ale Santo Domingo, se pire. Donk sa vle di ke kant on è a Port-au-Prince, on è totalman cloitre chez soi. Konprann byen wi sa m di nou an. Kant on è a Port-au-Prince, on è totalman cloitre chez soi. Sa vle di posibilite pou sòti pou ale nan d'autres départements, li mens. Anpil! Sinon, se de moun ki ap riske. Eske nou panse peyi al kapab kontinye konsa? Konbyen moun ki aletranje ki anvi vini la? Mwen m gen yon zanmi m ki aletranje. Se bon zanmi m wi. A chak fwa n ap pale de Ayiti, misye anvi kriye paske imajine w misye fè yon envestisman ki prèske nan 90 mil dola ameriken. Sa vle di s on kote pou l rete. Se onivo daba a. Men kay la, menm lè l poko fini, w ap gade pou w wè se zèb wi k leve devan kay la. Nan va konprann. Sa vle di lè yon nèg konsa ki nan peyi Etazini, nan petèt yon dizèn dane ankò ki pral pran retrèt li, ki bezwen vin pase vyeyès li nan peyi Dayiti. Paske kant on è ozetazini, ou nan yon peyi konsa, lè ou nan laj de retrèt, ti sa leta ap ba ou a, Dayè ankò plis ou pa ameriken. E si w se ameriken ti sa leta ap ba ou a kòm pansyon an, alò m pa konnen si yon ayisyen pase anpil tan l ap travay lotbò a èske l gen dwa a pansyon menm jan avèk yon moun ki ameriken paske m pa konn kòman peyi a fonksyone. Men ekoute, nèg la bezwen vin nan peyi l pou wè tout envestisman sa l ap gade pou l wè nèg Vitelòm yo yo bloke anlè a la. Kounya a, kay li pa ka fini. E menm lè kay la ta fini, kòman l ap fè vin antre nan kay sila a? Donk sa vle di ke bagay yo grav nan peyi Dayiti. Konbyen moun ki konsa? Konbyen moun ki gen yon ti kay, ki aletranje, ki gen yon ti kay l ap fè nan peyi Dayiti pou l kapab pase vyeyès li e ke bandi anpeche pwojè sa a li konkretize? Donk sa vle di bagay yo vrèman grav nan peyi Dayiti. Donk lèjan ki son aletranje, moun sa yo ap benyen nan yon basen nostalji. Èske nou konprann? Donk se grav. Sa vle di, kounye a la a, ki sa k pou fèt? Ben, Ariel Henry, CSPN, Konsèy Siperyè Polis Nasyonal, epi anpil lòt moun tankou de polisye, de zòm politik se konsyans pou yo pran. Wi, bandi pa dwe byen ak lapolis ankò! Bagay sa fòl fini. Paske si nap batay fòn fè bon batay la. Paske kòman nou konprann ke lapolis kanpe yon kote l pretann ke lap fè operasyon e pwi nan menm operasyon sa lap rele nèg pou l di nèg yo retire kò nou paske yo voye nou dèyè w. Donk sa vle di anyen pap janm ka rezoud nan peyi sa. E gon lè kap rive mesye. Na di m te di nou sa si bagay yo kontinye konsa chak moun pral chache alye yon gang. Wi chak moun pral chache alye yon gang. Lè sa mwen map toujou nan kache. Paske. Pa bliye Michel Souka te di sa gen yon lè pou sòti lakay ou son gang ki pou baw pèmisyon pou diw ekoute kote ou prale ok ou gen feu vert men tèl lè pou kapab rantre e sa fèt sa fèt nan yon seri de geto ebyen elas bagay yo m pa kwè yap kapab kontinye konsa mezanmi. Antretan daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen sè ke bagay la rèd pou gang la fito yo paske Nan dènye minit yo dim ke nèg yo ap kouri pasi pala, nèg yo menm anvi jete zam, mesye pa bliye se kanpe goumen liye fòn kanpe goumen paske lapolis deside fè travay li fòk li fè travay li. Donk wout nasyonal nimewo 1 an nan nivo pak chwal zòn ki sou komisarya pon sonde an nan kafou pèy ti mesye savyen yo kap kreye panik. Wè mte di nou sa sa vle di pandan mfè kap fè emisyon sila ebyen. Nèg yo yo menm tou, yo kontinye ap kreye panik anba lapolis jwèt pou ou, fòk ou bay nèg savyen sa yo yon leson paske nèg yo pa kab konprann ke yo se sèl kòk nan baskou la, gen lapolis e fòk lapolis aji paske tande byen sa m di nou an mesye, men sa n pa ka konprann nan wi, pèp ayisyen ede m fè analiz sa, nèg yo touye Odma. Pandan yo touye Odma baz la afebli. Men mezanmi pandan baz la ap febli a tou kwense nèg yo nèt sa vle di Luckson nan e te bon zanmi nou lòt nèg yo e te bon zanmi nou m pa konprann non imajine w gade yo voye Luckson madanm ni tounen se kòm si de ryen netè sa pa yon pwoblèm paske nèg yo kontinye ap frape pandan madanm nèg la vini la ou kwense yo ou tou kwense yo Odma mouri ou bay nèg yo chans pou yo refòme baz la ankò e kounya la. Pwoblèm pi rèd pou moun nan departeman de l'Artibonite. Moun kap fè zòn pon sonde yo, moun kap fè wout sa yo, yo pa kapab paske nèg gran grif yo. Sa se tèren chas yo. Mezanmi fòn di yon mo pou pèp ayisyen an. La suite des infos et on va revenir pour boucler. Ebyen maten an prezans mwen la maten an la. Se paske depi nan premye kouri a, m pase nan fenèt lè yo di mesye yo rive sou nou, m pase nan fenèt m lage kò m anba epi m tonbe sou kou kou a fouye. Jwen m nan la a e pa de pwoblèm kou a pa pran mwen. Depi lè a m kite lakay mwen, men daprè sous mwen jwenn yè, yo di yo mete dife lakay mwen. M pa gen anyen m a 3 pitit m lage. M pa gen mari, s on vèv mwen ye, m a 3 pitit fi. Map leve, se Salomon m konn degaje mwen, enben kounye a menm lage de bra pandye, menm ti kòb mwen m pat gentan pran yon sèl rad sou kò, se bon zanmi ki banm yon rad pou l mete sou mwen, se sak fè maten an m pase nan radyo karayib la, map mande yon bon senmariten, nasyonal, entènasyonal, kòman yo te ka ede m pou m jwenn yon kote pou m lonje avèk timoun yo m ap mande majistra Petion Ville la ki se Normil Normil majistra Normil majistra Normil m ap mande w silvouplè kòman w ka ede m m gen 3 pitit m lage nan lari a m pa gen rele m pa gen reponn yo mete dife nan kay mwen se se savann pichach m t ap viv yo mete dife nan kay mwen men m lage avèk 3 tifi Ou konn sa rele twa ti filè son pè de fami ou ye mando silvouplè koman ou ka edem e map mande direktris map mande direktris CAS la madam tonton silvouplè kom tout pè nou fanm se pou fanm map mando la pè nou fanm se pou tout fanm map mando silvouplè nan kel mezi ou ka edem menm sim te soufle tè a mte domi avek timoun yo nan moman fèt Sa Mwen Bijou ap lonje kay yon moun ki gen yon sèl ti chanm ki deja gen 3 pitit li gen mari li rele sa ye li paka dim non men si w ta wè kòman m kouche se pou m ta kouche met yon zòrye anba tèt mwen byen wo pase m avèk yon bagay nan kou m la se nan yon panno m bijou apiye pou m mete tèt mwen paske kou a pa ta mande sa l mande se pou m apiye l konsa anben m pa lakay mwen m ap mande w silvouplè kòman nou ka ede m. Bòn senmariten yo silvouplè bondye ta beni nou pliske davantay mgen timoun yo yè k pase jounen san manje pagen poum ba yo moun nan kout yon ti diri mezanmi l paka separe pou lakay m pa bezwen pale w sil ta jwenn poul ba w poul bay 3 pitit ou map mande nou moun ki nan leta yo silvouplè ki gen bon konsyans edem edem ak timoun yo. Bondye va beni nou silvouplè. Pa gen moun ki rete anko kounya pa gen moun ki rete problème ki genyen kounya la mesye yo ap bat pou yo rive pou kote ki rele piwo de kayèt la yap bat pou yo antre pou yo ka rive savann pichtach kounya polisye yo menm se a zong yo yap batay polisye yo oh map mande franck elbe silvouplè ede polisye yo yeswa polisye yo pa domi. Sitou, polisye yo fè nwit nan lari. Polisye yo pa gen zam nan men yo pou yo konbat ak mesye sa yo. Pase zam mesye sa yo se yon gòl li ye. Yo pa gen zam. Ede polisye yo. Polisye Savann Pistache yo, ede yo, Franck Elbé, ede yo pou mwen silvouplè. Paske bagay la rèd pou polisye yo. Polisye yo fè jounen pou yo fè nwit nan yon blakawout. Pa gen kouran. Se yon fènwa. Pou moun yo e mesye sa yo lè yap goumen se do tounin wi gran ravin goumen do tounin pye atè wi yo goumen avek polisye yo map mande w Franck Elbé tanpri wè je sou savann pichlaj non se la ki te yon meyè ki te meyè depi apre depa ti je wi men kounya la min vin tounen yon lanfè menm jan ak matisan wi map mande w silvouplè gade wè sa w ka fè pou pèp kafou fèy mete zouti nan men polis yo polis yo pa gen ase zouti pou yo goumen avek bandi sa yo silvouplè. Menm katouch sa se anndan lakay mwen wi l tonbe menn on grenn katouch men Men l pa t fè dega? Li pèse pandan l al tonbe sou yon tab men kote timoun yo t ap gade televizyon Se Bondye k sove timoun yo Bondye wè m pa ka fè antèman menn Men grenn katouch la. Dakò. Donk gen moun mouri tou e Anpil moun mouri tankou yè gen polisye k blese wi. Gen polisye k blese gen moun ki mouri la san fwontyè epa de moun ki pa pran bal mwen gen yon dam ki pran mwen gen yon dam ki pran bal sou do pyel el ansent lale san fwontyè lèl rive san fwontyè tèlman gen moun ki pran bal yo voyel tounen la pou maten an pou yal operel paske katouch la kole nan zo. e rezon ki fè mwen pase la maten an se jis madanm mwen ki ap travay nan faktori kay Bogwa, lise Frans-Pita Adriyen. Jou vandredi ki te 23 novanm lan, nan lajounen lal pran maten lal travay, tout o kou de jounen an map pale avèk li epi nap koze. Nan lè 4 è lèm relel. M tande yo di m Lasalin pa bon, m rele l pou m di l pa pase Lasalin. Li di m enben oke, li pa gen pwoblèm. M rakwoche. Lò lè senkè lè m pa wè l, m ba l on bri. Mwen di l, ki kote w ye la? Li di m la menm sou Channmas la wi, m ap desann Pòtay m al pran machin. Depi lè a, mwen pa pale avè l. Kounye a lan samdi, m rete m fè nwit lan m pa wè l, lan samdi maten, kounye a m jwenn on nimewo ki rele m. Sou nimewo l la, yo rele m. Lè m di, lè moun nan di m alo, m di alo, m di silvouplè m pa ka pale avèk Fransmita Adrien, mèt telefòn nan? Di moun nan di m, telefòn nan e pou mwen l ye? M di non, telefòn nan se pou li, paske se madanm mwen l ye. Moun nan di m enben l kidnape, epi yo mande m 100 mil dola. Lè mwen m pa wè ki kote, paske fi a e lan faktori l ap travay, konbyen kòb l ap travay? Dayè fi a se lan faktori pou yo fè bon gras paske fi a se lan faktori lap travay se pa moun ki gen kòb vre ou konprann se pa moun ki gen kòb se pou sa mwen pase la mwen mande yo yon gras yon gras souple paske fi a pa gen kòb li pa gen kòb sa yo mande a. Mph dakò raple nou non li. Fransmita Adrien. Fransmita Adrien. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage.